Nou menm sektè komèsan yo, VIMOCC, nou vini la pou nou pote doleyans nou ankò, ankò e ankò bay laprès, bay kominote entènasyonal la. Nou pale de Panama ke nou fè biznis ansanm avèk li, nou pale de Lachin, nou pale de Lèzetazini. Paske pwoblèm nou genyen an la nan sektè a se yon pwoblèm ki regade tout peyi sa yo. Avèk tout gouvèneman an. Nou bouke frape pòt gouvèneman an, nou pa janm jwenn anyen. Kounya la, nou prale de mal an pi paske kontene ke nou genyen nap dedwane yo, malgre direktè dwàn nan se achte nou achte l nan men l avèk pakèt kòb ke nou li fè nou peye. Fini nou fin pran l anndan tèminal la, sòti n sot deyò avèk li sou Lasalin nan, bandi yo pran l. Aktyèlman la, de premye desanm avèk jodi a la, nou sou 17 kontene ke nou pèdi. Nou sou 17 kontene ke nou pèdi. Alò kounya la. Nou mande kominote entènasyonal la, kòm nou wè se li, kòm nou wè se li menm k ap bay yon kout men, nou mande Panama, Lachin, Lèzetazini, Kanada, Lafrans pou ede nou. Pou ede nou paske nou pa kapab ankò, paske sektè a ap fini apati de desanm sa ki la a, nou pa gen anyen ankò retou paske nou pa ka rele ni Premye Minis, ni Direktè Dwàn, ni ni Minis Finans paske yo pa janm tande nou, yo pa janm fè anyen pou nou. Se kontene, kontene sa ki bò nou mèt li. Nou pèdi yo pandan yo sòti anndan tèminal la. Avan yo rive bò sikilasyon, yo pran yo. Jodi a, sou ki sa egzanp yo nou vle atire atansyon otorite yo k ap tande nou la? Bon, otorite yo, nou bouke atire atansyon yo. Nou chita ansanm ak direktè dwàn nan. Direktè dwàn nan li menm, gade mèt nou se kòche l kòche nou. Non sèlman li sifakture konntenè yo, li mande nou fakti otantik. Nou bay yo. Li mande nou espas pou nou verifye, pa gen yon konntenè ki sòti vin verifye. Se sèlman koupe yo koupe kou machann yo, non sèlman yo fè yo peye chè, yo pran 5 mil dola ameriken anba tab nan men machann yo pou konntenè yo sòti. Lè konntenè yo fin sòti, machann yo pa janm resevwa konntenè yo, bandi yo pran konntenè yo sou Lasalin nan la. E sesi, yo pran yo devan lapolis, yo pran yo devan tout moun yo, yo konnen ke machann yo y ap viktim de ensekirite sa a. Nou peye, nou peye e chanm komès mande nou kat komès, nou fè l. Yo mande nou patant, nou fè l. DGI, nou peye tout bagay sa yo. Men nou menm nou pa janm jwenn anyen nan leta, leta pa janm di anyen pou nou, ni premye minis lan, nou chita avèk li, nou chita ak direktè dwann nan, yo tout bwè nou, anyen pa janm sòti. Ou di si anyen pa fèt la nou ka fèmen la? Bon, anyen, si anyen pa fèt, nou menm nou, nou mobilize nou la pou nou jwenn sektè transpò a, pou n al chita avèk sendika yo, pou nou wè kòman nou kapab on jounen si nou te kapab fè on, on, on jounen kòmsi pou nou fè on jounen de lòk pou nou bloke peyi a paske nou menm nou pa kapab ankò ditou, ditou, ditou. E kisa n ap reklame egzakteman? Bon, sa n ap reklame, se leta ki pou ki pou pran ka nou an konsiderasyon paske nou menm nou peye leta nou peye lapolis nou peye DGI nou peye ladwann container tout fakti yo la nou peye yo yo surfacture nou triple fwa nou peye l yo pran kòb anba tab nan men nou anndan dwann nan nou peye nou nou bay yo men nou pa janm jwenn container container pa janm rive a destinasyon yo. Kidonk nap mande otorite yo pou yo asire nou Paske se krite pou ke kontenè yo kapab. Bon, nòmalman paske nou peye, nou peye pou sa. Ladwann nan la, se yon kesyon de 40 pou gwo, 20 pou mwayèn, 5 pou piti. E nou mande, nou mande laprès, mezanmi, lè se dife k gen nan sektè nou an, laprès mobilize. Lè se dife k gen, yo fè yon semèn y ap, y ap veyikile l, y ap pase l. Men lè se viktim n ap viktim, nou, nou pa, nou pa wè ni, ni moun, e, e, e kòman rele, e, moun finans yo ki konn ap fè evalyasyon yo pou yo wè sektè a, a ki nivo yo ye. Nou pa, nou pa wè lapolis. Nou pa wè direktè dwan nan yo pa janm di yon mo pou nou anyen ditou. E pa rapò ak kesyon dola ameriken an ki sa gen kòm konsekans sou nou? Bon dola ameriken an dola ameriken an menm bon paske nou pa gen kòmand nap fè ankò la nou kanpe sou tout kòmand apati de desanm nan la nou poko ka pale de dola ameriken dola ameriken te deja ap koupe kou nou deja men kounya la apati de apati de desanm sa la nou kanpe sou tout kòmand sa vle di nou pa nan nou pa nan dola a kounya la se sa nou gen nap likide men anba lavil la la pa gon moun ki ka desann anba lavil la anba lavil la fini. Machann yo paka desann lavil la, yap pran kòb yo, yap yap vyole yo, yo pran machin yo, chaje machandiz, pa gen leta, pa gen lapolis, pa gen moun kapab di anyen pou yo. M ta renmen nou verifye, gade pase kamera nou gade tout pòt magazen sa yo nou wè k fèmen la. Se kontenè machann ki te gen pou mete machandiz ladan yo pou mwa desanm nan pou yo likide pòt magazen yo ret fèmen. Si nou pase la nap wè si gen si gen 10 magazen gen 15 oubyen 20 k paka ouvè. Sèke machandiz sa yo paka antre. 9 milya de goud ke direktè jeneral dwan nan di l kolekte a men kote l pran l. Li pran l machandiz pa ka rantre. E m panse si w ap fè leta o mwen pou moun w ap travay yo fòk yo benefisye travay lan. Sa son envestisman prive l ye. Leta pa gen yon dola la. Menm wout lan ke leta ta sipoze bay li pa bay li. Voye je nou bò lari a pou nou wè gwo mwa desanb sa o mwen travo piblik o mwen travo piblik pou ta lage yon ti kous asfat deyò a. Pousyè fè kenken la. E farina e lapli ap fè nou ka antre la. Sa vle di ke nou wè kòman sitiyasyon an ye. M'en depi de tout kontribisyon ke nou pote nou menm kòm sitwayen, leta pa ban nou anyen. Leta pa retounen anyen ban nou. Sa vle di ke 9 milya de goud la antre nan ponyèt leta, kòm sitwayen li pa tounen anyen ban nou an tèm de sèvis. E nou menm, premyèman nou mande sèvis, nou mande yon task force, paske nou mobilize, nou gon espas ki ka fè antwopozaj yo, Pou leta vin fè verifikasyon yo pou nou paske nou kreye kondisyon pou nou menm pou nou viv. Yon peyi kap dekapitalize, moun ap kite peyi a nou menm nap envesti ladann. An depi de tout sa leta ap fè, nou kontinye ap kontinye pote kontribisyon nou bay peyi nou paske nou pa gen peyi de rechanj. Nou pa gen kote pou n ale, se Ayiti nou genyen. Nou sòti lavil. An 2004, nou konstwi mache taba a. Jodi a ankò, malgre sitiyasyon an retounen jan li an, nou re-envesti yon lòt kapital ankò. Sa vle di ke mande nou sa pou nou fè, èske yo pa dakò nou kòm sitwayen ayisyen? An depi de tout desizyon k ap pran yo, bon nou menm nou dakò ke nou se Ayisyen. N ap fè peyi nou. E nou kreye kondisyon pou peyi an viv yon lòt jan. Si gen moun k ap rale yon souf nan peyi a, e gras a nou. Si gen aksè, moun yo nou ti machandiz se nou k pote l. Moun yo pa fè kòmand. Gwo moun yo di ki gwo sektè privè, m moute Petyonvil mwen wè tout magazen yo di ki te egziste yo pa la ankò. Y al envesti lòt kote. Men nou menm nou stil rete la. Yo te trete nou de lenfòmèl bon nou fòmalize tèt nou. Yo vin trete nou pi mal ankò. A nou mande leta fwa sa fòk li leve pye l pase si l pa leve pye l wè sektè sa jou l fwape pye l atè li t ap konn sa k rele Ayiti. Pale nan 3 bank m pran kòb Pou m pran kontenè a, yo kase ponyèt mwen, yo pran kontenè a nan men m. Pandan peyi lòk bal poko vin ak men m, poko gen yon sèl mwa m peye ladan l. Yo pran kontenè a nan men m, men nan figi m la, y ap pwonmennen tout machandiz yo. Kòman m ap fè peye bank yo mezanmi? M pa ka kanpe non! Yo pran tout lajan moun yo nan men m, yo pran kontenè a nèt nan men m. M pa konn sa pou m fè. Alò m ap mande Leta pou l ban nou sekirite!